Sa son kou kont lougawou. Men pa bliye k trè enpòtan lè wap achte patat la achte patat la sou non de lougawou. Oubyen achte sou non mari. Tout lougawou yo rele yo mari. Oubyen achte sou non mari men sou non de lougawou. Achte achte yon gwo gwo patat. Achte sou non lougawou. Achte sou devosyon ou. Achte l sou devosyon epi achte tou sou non lougawou. Yon gwo gwo patat. Wap met patat la boukannen byen boukannen. Lè patat la fin byen byen byen boukannen eke. Epi kounye a, w ap koupe patat la nan mwatye. W ap pran kouto byen file, ou fann li, men ou pa koupe li nèt non. Pandan ou koupe li, epi ou fè yon ti twou nan mitan patat la. Ki vle di ke pou w fè ti twou a, w ap retire anpil nan patat la pou w ka fè twou a, pou ka yon twou, pou ka yon ti twou, yon ti espas ki vid. Yon ti twou nan patat la. Epi kounye a, w ap plen patat, w ap plen ti twou, ti twou chak anndan patat la kounye a, w ap plen avèk poud tabak. Poud tabak. Lè m di w poud tabak, ou wè nan konprann. W ap plen avèk poud tabak. Lè w fin plen avèk poud tabak kounye a, epi kounye a w ap pran fil wouj. Ok? W ap pran fil wouj, w ap plòtonnen patat la byen plòtonnen sou pawòl ou. Ok? Ok? Sou pawòl ou kont lougarou a. Ok? Lè w fini kounye a, e depi ke lapli p ap tonbe, ok, pran patat la al met sou do kay la. Depi lougarou a parèt, parèt li parèt, l ap sot tonbe oubyen l ap tou kole. Swa l ap sot tonbe bou! L ap sot tonbe. Lap sot tonbe ou byen lap tou kole ok men ou konnen tou sa wap fè fò gen limyè viligi ou konnen sa pepe ye wap bezwen 3 wap bezwen 3 ti balèn blan achte 3 ti 3 bouji blan bouji ou byen balèn blan whatever ok e wap travay nan app ok epi wap bal batri. Wap ba li, wap ba l mo pouvwa ou, epi eksetera. E wap, lè fini wap prezante l nan kat Pankadin ou. Sou lou, sou kont lou garou a. Epi wap al depoze l sou lou kay la. Ou di mwen, si gen lapli kap tonbe, wap ka depoze l sou lou kay la? Ou kapab koke l tou. Ou ka koke l nan fe kay la, pa anndan. Anndan kay la, ou ka, ou ka koke l tou anndan kay la, nan fe kay la, nan direksyon kote ou konn lou garou a konn poze a. Si lou garou a, ou ta bèzwen pete fyèl li, nan menm kou sanba w la, menm kou patat la. Si tou fwa ou bèzwen pete fyèl lou garou a, ok, wap ajoute, m di byen? Gen frape lougawou a gen touyel ou ka frapel ou pa touyel men sou men touyel ok wap achte 9 egui sou non lougawou a sou non lougawou oubyen sou non mari epi lè w fin achte yo lè w al lakay ou kounye wap pete je egui yo pete je egui yo sou non ni sou non lougawou a sou demand ou epi kounye a 9 egui sa yo kounye a wap pike yo nan patat la. Tande byen, w ap pike yo nan menm patat boukannen an. Menm patat fin boukannen an, ki vle di ke lè w fin met poud tabak la, lè w fin mare, ki vle di ke lè w fin mare patat la avèk fil wouj la, kounye a w ap pran egi yo, epi kounye a w ap pike yo nan tout kò patat la. Ok, men fò w pete je yo. Men w ap fè de, w ap achte sou nen lougawou a, w ap pete je yo tou sou nen lougawou a. E sonje sa m di w, maji pa fèt nan fènwa. Fòk ou gen limyè. Mèsi. Antite yo. Ok yo vin pale avèk mwen ant 3 zè di maten ant 3 zè 4 è 5 è di maten atravè yon vizyon yo vin viv yon aksyon kisa ke mwen wè yo fèm wè yo fèm viv vwala mwen wè ke se se mwen menm avèk fanmi mwen lèm di fanmi an pli presizeman mwen wè se mwen menm avèk yon pakèt frèm avèk plizyè frè ze sèm frèm ak sèm ki manman e papa avèm ok gen plizyè frè ze sèm yo. Nou menm ki menm manman e papa avèk mwen, mwen wè se nan peyi m ke m ye, an Ayiti, an pwovens, e kote m te sòti a, e pou mezi de, pou mezi de sekirite, e m pa bezwen di nou nan ki pwovens m sòti an Ayiti, m di nan pwovens kote m sòti a, m dòmi m wè se mwen ak sè m yo, epi m wè m ap, n ap mache, m wè se mwen menm k ap mache, e o riv. de la mer bò lanmè e bò lakay mwen epi pandan map mache konsa avèk frèm ak sèm yo epi mwen wè ke mwen mwen vini pou m al benyen nan lanmè a mwen menm avèk frèm nan pou nan al benyen nan lanmè a eksetera epi nou pa kapab antre nan lanmè a rezon pou lakèl paske nou wè lanmè a move Nou wè vag lanmè a byen byen move, pèsonn, nan lò lanmè ap gwonde. Tèlman lanmè a move, l ap gwonde, moun pa ka antre ladan l. Ok? Epi, zanmi an ap mache, l ap mache, l ap mache, epi te gen yon plaj o riv bò lanmè a, kote l ap mache a, men plaj sa, se yon plaj pou yon endividi ke m te rekonèt. E ankò, pou rezon de sekirite, m pa p site non l. Paske si m di non moun nan, Gen anpil moun ki rekonèt moun sa a tou, yo ka wè ki kote m ap pale a. Ki vle di ke enfòmasyon m ap ba la, se enfòmasyon ki klasifye, men m ap deklasifye l ba nou. Ki vle di ke m ap pataje l avè nou piblikman, men avèk anpil prekosyon, avèk anpil rezèv. Ok? So m p ap bay non plaj la, m p ap bay ni non moun ke m te konnen ki te pwopriyetè plaj la. Epi lè m rive, m ap mache nan mache, epi m parèt, epi m di, mwen wè yon gad de sekirite bò plaj la, epi m di, ah! Mwen wè lanmè a, nou wè, vwala ke nou vin la, nou an vizit, nou vin vizite zòn nan, nou vle pou nou te benyen nan lanmè a, nou wè lanmè a anraje, bon vin nou pa ka benyen, e kòm, kòm sou plaj la tou gon pisin nan plaj la tou, e èske w ka ban mwen antre nan plaj la, èske w ka ban mwen ak frè m ak sè m yo antre pou nou antre nan plaj la pou nou ka al benyen nan pisin nan, paske lanmè a twò move, e konsa misye di, an, entèl entèl, o entèl entèl. Entelektyèl yo te konnen an te mèt plaj la, se pa li menm ki mèt plaj la ankò, plaj la gen yon nouvo pwopriyetè, se yon lòt moun, se yon lòt moun ki mèt plaj la kounye a, men moun nan pa la non, donk li gen pou l vini, osito l vini, m ap pale avè l pou m ranse nan gabò aksè pou kapab, pou ou menm ak tout rès mesye dam sa yo, nou ka antre vin benyen. Men sa fini la. Epi, pandan ke kounye a, Nou vin pale a misye, e mi tou se map di a, e bò plaj la nou ye tou, e bò plaj, konnen plaj la kole ak lanmè a, plaj la kole avèk lanmè a, e pi nou vire, e pi nap mache bò lanmè a, e nap mache sou kòt bò lanmè a, kònsa nap flannen bò lanmè a, e pi, yon lòt moman, nou gade, lè m di nou an, map, m te di m pa sèl, mwen menm ak tout fanmi m, lè m di fanmi m, frè m se sè m yo, frè m avèk sè m ki manman m anmenm avèk mwen, nou gade, nou gade, nou gade, nou gade, nou wè, se lanmò a kap reside, lè w di w reside, la kap reside. Le recede vle di ke se lanmè a nou wè kap fè bak. Lè nou wè lanmè a, nou wè lanmè a fè bak, ap fè bak. Nou wè lanmè a kap fè bak vè laryè. Ok? Lè di fè bak la kòm nan ado, lanmè a kap pouse fè bak. E pi, tan lanmè a fè bak, se konsa ke nou wè ke tè a vin sèch. Sa di kot ki vle di ke kote dlo a te ye a, tan lanmè a fè bak ak tout dlo a, kon sa kote dlo a te ye a, nou wè lap, nou wè li vin tounen tè sèk. Epi kounye a, nou wè on pakèt pwason, lanbi, woma, kounye a, pwason yo kounye a lanbi, nou wè pwason yo ak lanbi, woma, epi yap bat, yap bat kò yo paske yo pa ka jwenn dlo pou yo naje. Sa di dlo a fè bak. Tan dlo a fè bak, e kòm ta di ou wè pwason yo tou lanbi a, ou wè yo tout sou sab la. Lè tout sab k anba lanmè a vin sèk, epi nou wè kwen, epi konsa, m gade m wè, m wè si, m wè si, m wè, m wè m antre nan, m wè m antre kot lanmè a te ye a, pandan l ap fè bak la, m wè m ap ranmase pwason. M ranmase yon sak plen pwason, e pwason tou vivan, m wè m ap kenbe pwason a men, m ap bese, m ap ranmase pwason, pwason lanbi yo m ap met nan sak la. Epi, e m di, epi, e konsa frè m ak sè m yo di, o! Eee frèm gade yon mirak kisa nap kisa sa nou wè la apa lanmè ap fè bak vèp fè bak fè bak lèm di fè bak la sim ta ka bay yon estimasyon m ta kapab di lanmè a fè bak a ozanviwon de yon de 1 a 2 kilomèt de longè tande byen epa lèm di yon kilomèt a 2 kilomèt de longè sa vle di son gran Sa di se yon grand longitude ke li ye. Sa ki longè a long anpil. Donk 1 a 2 kilomèt de longè se yon trè trè grand longitude. Donk pou moun ki fè matematik la ka konprann sa map pale a. Fòk nou pa bliye frè m ak sè m yo ke la tè, ke la tè ou byen tè sa ke nap viv la se yon etènèl rekòmansman ke li ye. Map di sa ankò. La vi sou sète tè se yon etènèl rekòmansman ke li ye. Se konsa ke li te ye dan lantikite. Se konsa l ye jodi a e se konsa tou l ap ye nan yon avni ki enfini. Ok? Donk ki vle di ke lòm nwa, laras nwa nou gen 6 milyon ane sou tè sa n ap viv la, neyanmwen, e pandan 6 milyon ane nou gen sou tè a, nou pase, nou gentan pase, nou viv deja 7 mil sivilizasyon. Sa vle di ke gen 7 mil sivilizasyon nwa ki pase sou tè sa. E chak 300. 60 mil ane, Latè toujou rejenere tèt li. Ki vle di ke chak 300, 360 mil ane, ok, dye ekstraterès yo, atravè planèt, yon planèt ki rele planèt Èks, otreman di, ke nou rele l tou planèt Nibiru, ok, atravè planèt Èks, ant parantèz ke nou rele l tou, ensi koni, planèt Nibiru, se sou planèt sa ke dye ekstraterès la y ap viv, ebyen, chak 360 mil ane, ebyen, dye kreyatè, de la ras imèn nan, yo toujou ateri atravè planèt sa, sa ke nou rele an anglè, sa ke nou rele the mothership, ok, the mothership, ok, ebyen yo toujou fè entèvansyon yo chak 3600 zane pou yo vini rejenere la tè, pirifye l de tout mechanste, de tout asasen, ou konprann, de tout krim, de tout san kap vèse sou tè sa, e otreman di nou konnen sa. Nou konn Ayiti, se youn nan, se youn, se youn nan tè kote pa de san pa koule sou tèt peyi Dayiti. Ok? Depi la dekouvèt, e, kouman dirèj, m pa, m pap di la dekouvèt, depi lentèvansyon dè kolon oubyen dè Ewopeyen a lepòk de lesklavaj, lè Kreyòl de Kristòf Kolon te debake sou lil Dayiti a, rive jiska 2022 n ap viv la la. Gen, nou gen, e pa de san Endyen ki masakre, kolon blan yo masakre, se pa de esklav nwa tou ki sot an Afrik ki masakre. Jiskaske nou pran endepandans nou kounye a, krim yo kontinye pi rèd. Ok? E pa de krim k ap fèt sou teritwa Dayiti depi apre lanmò Janjak Desalin a no jou. Se pa de san k ap vèse. Donk se yon tè ki pouri avèk kriminalite, latè Dayiti. Donk tè peyi Dayiti li oblije sunamize, li oblije sibmèje pou netwaye, pou netwayaj la fèt. Donk ki vle di ke sa k pral pase a, Apre dezas yo, nou pral ranmase kadav pa dè milyon nan peyi Dayiti. M di byen, nou pral ranmase kadav pa dè milyon. E wi ap gen moun k ap sove, men moun k ap sove yo, kòm mwen di ankò, l ap mwens ke 5 pousan. Se mwens ke 5 pousan moun, ok, ki pral siviv evenman sa yo, an tan reyèl, an tan reyèl, avan 2022. Mèsi, se te yon plezi. Frè Jacquelin, e m bezwen osito gen yon chans, osito gen yon chans, Pou m ta bezwen pou ta fè video travay la pou voye ba nou tande video travay la lè w gen yon chyen sa tout mesye yo degaje w frè Jacquelin ok fè 2 3 video voye ba nou men kòm mwen di w lè w ap pale veye langaj ou e pa di ki kote travay sa fèt m pa vle pou w di men sou ki men m pa vle w idantifye mòn nan pa di m tèt mòn sa n ap fouye a m pa vle pèsonn konn ki tèt mòn ke li ye ok e pa di nan ki zòn li ye pa gen okenn depatman w ap ba nou sèlman video pou moutre nou ke travay la. E nan ki pwen travay la ye? Paske nou pa gen tan devan nou ankò, bagay yo, evènman yo pwòch. Evènman yo pwòch, e pa bliye ke dat la mwen konnen dat la. Ok? Donk m bezwen pou tout bagay fèt, mwen menm kounye a m ka pran fanmi mwen pou m antre, sa k ap fèt la pou nou fèt li, epi, epi pou nou fè sa n ap fè a. Ok frè pa m. Bagay yo grav anpil, e nou konnen bagay la tou, m gen yon lis nan men m tou, lis non moun mwen vle sove yo, se yo k ap sove sèlman. Men, asasen yo p ap sove. Ok Ok Kouman di yo lè m di asasen yo M ap pale M ap pale An Ayiti Lidè E Kòm Ayiti pa gen lidè Ayiti nou gen dilè Nou Nou Se yon pakèt dilè de pouvwa nou gen Nou pa gen lidè Lidè nan peyi dayiti Anyway Ebyen Tout dilè pouvwa sa yo Youn p ap sove Aryè Nan asa Tout nèg ki te manje jovenel yo Asasen jovenel yo Yo p ap sove Ok Ni mateli p ap sove Kèt mateli Kèt se aryèl anri Kèt se leon chal Kent se polis ofisye, kent se Andre Michel, kent tout nèt, tout ekip sa yo nèt. Kent se prezidan Aristide, pa gen youn kap sove. Tout nèt, tout moun sa yo, tout nèt ap submerge anba dlo. Tout nèt. Pral gen anpil grinsman de dan. Pral gen anpil rele, anpil rèl. Men anfen, se konsa l pou l ye, se konsa l te pwograme pou l fèt, ok, sou kontwòl avèk jesyon, ok, fòs entègalaktik yo, federasyon entèstelè yo, ok, ki kòmande pa ekipaj dye kreyatè ekstraterès yo. E se sèvitè nou, Granmèt Max Boukman, mèsi e a la pwochèn.